Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon eske tout moun anfòm Bah wi sa va ale. Jodi a se dimanche. Dimanche nou som le cinquième jour du mois de juin. Paske nou konn sak fem di yo konsa paske moun yo toujou mande pou nou bay dat yo nan video yo. 5 juin ebyen anpil koze wi la. Gen anpil pawol dans la repiblik. Tande byen m vini avek anpil detay sou batay antre ti bwa e gran ravin. Nou konnen nou menm isit Nan domèn sa yo, nou fè tou sa n kapab pou n bay enfòmasyon. Paske ou wè, depi se bandi k ap tonbe, kèlkeswa nan kan l ap tonbe a, ben sa fè di byen. Ba wi, sa fè di byen paske kit ou te bandi iks, ou te bandi ygrèg, tout bandi se menm bagay. Se sa k fè nou menm, nou pa nan dòlote bandi. Men, m ta kapab di bagay yo rèd pou nèg ti bwa. Tande byen sa m pral di a wi. Yè mwen fè yon absis nan yon emisyon kote ke m te pale de Jonatan. M t ap bay enfòmasyon kòm kwa se nan ti bwa l soti e nèg gran ravin yo pran l. E se nan emisyon an lè m ap retande li paske yo fè m remak la epi m wè ke. E se kòm si Jonatan se ta moun ki soti nan gran ravin. Se kòm si se ta yon sòlda gran ravin. M vini avèk detay sa yo pou nou men m vini ak plis detay toujou paske bagay yo te rèd pou nèg tibwa bagay yo rèd nou konn tande rèd nèg yo mande gè e franchman nèg yo pa ka batay m pral ba nou eksplikasyon byen epi tou sou enfòmasyon mwen te bay e m te mete li o kondisyonèl paske nou konnen se sa notrejan ebyen m te voye yon dron sou tibwa M jwenn enfòmasyon. M vin pran tan m pou m voye yon dronn sou Gran Ravin. M vin jwenn yon maksimòm enfòmasyon ki kontrè ak premye eleman enfòmasyon ke mwen te bay e mwen te mete okondisyonèl pou ta fè konprann ke Gran Ravin ta gen mò. Jiskaprezan, onivo de Gran Ravin m pa kwè gen mò. On parle de zero mort. Gen blese. Yo pale de twa blese onivo de Gran Ravin. M pral ba nou lojik batay la. Ranfò ki te vini yo nèg yo bosal. Ranfò je nèf. Nèg yo pote sou gran ravin, m ta kapab di se bwa kale. Nèg yo ap fè pwogresyon. Men jan batay la te ye a, m ta kapab di se yon batay a la defansiv gran ravin t ap fè. Nèg yo rive nan yon moman. Nèg yo ouvè espas pou bay nèg ki vin batay yo fè pwogresyon. Nèg yo kòmanse ap antre nan yon seri de katye. Men pwogresyon sa a m ta kapab di se yon sòt de pyèj. Lè nèg yo pwogrese anpil, nèg yo rive yon kote kounye a yo fèmen yo. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen nèg yo gen taktik batay tou tande. Lè w wè ekip yo kanpe 4, 5, 1, 4, 4, 2. Nan faz batay sa nèg Granravin pase ak yon sistèm 4 2 3. Se yo menm wi ki ta pou banm eksplikasyon sa 4 2 3 a vle di. Epi yo kòmanse bay nèg bwa. Sòlda ap tonbe, men nèg ki te vin batay yo pou ti bwa yo, yo gen yon prensip, lè yo gen yon sòlda k tonbe, yo prèske fè menm jan avèk nèg Maya yo. Yo mete 2 3 zam ansanm epi yo pase yon foul, pou ke sòlda sa a yo kapab rekipere kò yo. Si w ap fè yon bilan, nou konnen m toujou di sa ki pa egzostif aparaman prèske gen yon kenzèn de mò nan nèg ki te vin batay pou ti bwa yo. E gen yon lòt ti pwoblèm wi se ke gen nèg ki vin batay pou ti bwa nèg yo pèdi zam. Se pa nèg gran ravin ki pran zam yo. Nèg ki sòti lòt kote wi, alye ti bwa, nèg je nèf ki vin batay pou Ti bwa, gen zam ki pèdi. Kòman zam sa yo fè pèdi? Poze tèt nou kesyon. Kounye a la, m pral retounen sou istwa Jonatan an. Jonatan te eleve Martisan. Jonatan toujou ale nan Gran Ravin. Sa vle di misye te abite nan Gran Ravin. Vin rive nan yon moman, Jonatan al nan ti bwa. Jonatan te konn toujou nan do Kris la. Jonathan te jwenn yon kontra manje pou bay manje nan abri, kote ke chak samdi, Jonathan te konn touche yon sòm de swa 25 mil dola ou 25 mil goud. M kwè se 25 mil dola. E pa US non, ayisyen. Donk se te yon bèl djòb, yon bèl kontra. Men Jonathan li menm, w ap tande sou videyo a lè nèg yo pran Jonathan pou di an Jonathan ou trayi, an Jonathan e konsa w fè l ou trayi. Sa se nèg. Gran ravin yo ki yo menm te met men sou Jonatan. Men m pa vle nou pèdi nan videyo yo, se sak fè map lage videyo Jonatan an, alò map lage son an pou nou tande epi aprè nou ta kapab voye videyo a ba ou. Jonatan! Jonatan! Sa vle di nèg yo te bezwen Jonathan anpil. Brèf, kounye a la a, alò, yon ti enfòmasyon an plis sou Jonathan, misye te chofè kamyonèt, misye te konn al achte bal pou Krisla tou. Misye te konn kolabore ak Krisla anpil paske depi lè Krisla te gen klèb lan, misye te konn al achte machandiz pou Krisla. Antouka nèg Gran Ravin yo vin avèk yon slogan ki se. Mete plezi nan men yo, e nèg yo mete plezi tout bon vre nan men nèg ti bwa. Vin gen yon dezyèm videyo kote nèg yo pran yon galil zo reken. Men sitwayen sa a, m poko genyen enfòmasyon sou li pou ta konnen kiyès li ye, ki non l. Yo pran yon galil zo reken nan men nèg sa paske yo touye li, e li te gen chans tonbe anba men nèg Gran Ravin yo, epi nèg yo pran galil sa. Nan menl. Ann tande ti bout video sa kote nèg yo ap pale pou di merci pour le cadeau. Nou pral vini toutalè nan yon lòt emisyon pou nou fè w tande Ti Lapli k ap pale, paske Ti Lapli li menm fè deklarasyon li, voye mesaj bay dwòl, e dwòl poko kapab reponn paske bagay la rèd. Kèl lojik? Se kòm yon match de fout, èske nou konprann? Pwoblèm se ke kant on jwou l fout, ou pa dwe fè fot. Si w fè fot, abit la ap sifle fot. Men nan match sila. Pat fair play se pa yon match football vreman paske on jou pour vaincre et vaincre se tuer donc c'est à dire on jou pour tuer nèg yo pran plezi yo batay touye epi nèg ap kale kò yo se tris men m pap di ke se tris lè bandi ap tonbe konprann men se lè moun nan popilasyon sivil la ap tonbe pou n di ke se tris la mort se yon victoire. pou mesye sa yo paske sa pa gen anyen a wè ak yon match foutbòl. Tèt chaje. Pami nèg ki tonbe gen Lari, gen Ti Tonton, gen Clifford. Sa vle di, nèg yo lave, nèg Gran Ravin yo, yo lave nèg Ti Bwa yo. E, malgre tout sa w wè k ap fèt yo, sèke Ti Lapli li menm, li poko antre nan batay. M vle di nèg yo yon bagay. Krisla, m ap pale avè w. Dwòl map pale avèw. Ou konn advèsè lan. Ou konn jan nèg yo batay. Tout moun rann yo kont ke malgre ranfò, Ti Bwa paka goumen a Gran Ravin. Se yon desepsyon. Paske nou la pou n batay, pou n chofe zòn, pou moun pa anpè. Poukisa nou pa fon poze nan batay la? A chak fwa nou fè yon planifikasyon pou n al pote boure, lè se bon batay la kap fèt, nou wè ke nou pa nan mezi nèg yo. Poukisa nou pa poze? E. M pa achte figi ankenn nèg. M pa nan kenn bò bandi. Bandi rete bandi. Swa w nan prizon, swa w mouri. Men mesye, jan m ap gade a, si m byen konprann, se kapab de twa ti chen cho nan Gran Ravin ki sou batay. Men lè w pran gwo chèf yo, yo pa vrèman sou batay. Men si yo pa sou batay, ann poze. Ann kite moun yo viv. Èske n konprann? M konnen ke sa ka fè mal. Paske lè yon nèg venk ou, ou toujou genyen yon santiman revancha. Men si sa pe pa ale. On lès tonbe. Lè sa w pa lach. W ap jwe an fair play. Se pou kapab pwoteje popilasyon lakay ou. Jounen jodi a, nèg yo tèlman santi yo alèz pandan nèg y ap batay. Men koman neg yo tou ap fe match pou kapab tounen an derizyon neg ti bwa yo. Yo. Nap big up tout neg yo la. Yo mandan raje la, nou mandan raje jodia la. Sejou ap gadel la m do tounin pye atè tout jou ap vini. Epa rad nou pa gen. Do tounin pye atè. Batay nou sou batay la. Wap gade tout neg yo rive. Se sou ap tande lala wap gade kote moun yo ap pete kouri la zanmi man Chak ap labou yo la zanmi man Pa gen pawòl anpil an Se teke nap teke la zanmi man Yap teke avè nou nap teke avè nou Paka gaspiye bal dan liban Pa gen pawòl anpil an Yo mande anraje yo mande dedouble Wap gade se mesye ap kap kriye li menm an Li poko tap pran lapèn pou vèp fout anmara Yap pete pete yo zanmi man Pa gen pawòl anpil an Se pa gen pawòl anpil an Gadon foul yo pase la zanmi man Se nou sou sòl lala Pa gen pawòl anpil yap pete la Mesye a mande anraje Lè w di mesye a mande anraje yap. Kriye zanmi man. Oh pa pozo pou nou pa pran kafou nan men w, pou nou pa pran fontamara nan men w, ou mèt pozo pou bwè dlo glas oh zanmi man, nap met 2 chachè pen nan men w, yon chachè sik nan men w pou al alèz, Léogâne nap voye w zanmi man, paske Izo ban nou tout sa n bezwen zanmi man, li ban nou tout sa n bezwen, li ban nou lajan, li ban nou fanm, li ban nou tout bagay nèt, nap woule bèl machin, nap woule bèl moto, wap gade se mesye ap pral teke la zanmi man, pa gen pawòl anpil, lè w di mesye al mande anraje la zanmi man, mesye al, jan kad la te ye a l pa konsa ankò. Wi nou ka di sa. Jan l te ye a l pa kon sa ankò. Lè w parèt nan kat ou parèt nèg nan ou parèt nèg nan kafou a zanmi m, ou pa bezwen al chache yo lakay yo, ou jwenn tout nan abri zanmi m, se pou sa w tande pawòl anpil la zanmi m, pa gen pawòl anpil, n ap fè yon jerans, jerans lan rele n ap vote, lè w di n ap vote n ap vote tout sa k bon zanmi m, pa gen twò orijinal, pa gen twò orijinal nan 5 segonn zanmi m, depi w pran pòz ou twò orijinal w ap bannann. Wap bannan paske izo li menm li pa nan krèk li pa nan rans sa a moun nan se jou ap tande lala li pap fize mango ba el gentan. Apre tout videyo sa yo ki ap sikile nèg yo fè videyo epi ti lapli nou sonje l te gen yon konvèsasyon a dwòl dwòl di l ap pote boure ti lapli di ba ok pa gen pwoblèm ou mande m batay n ap batay m prè epi lè ti lapli voye videyo bay dwòl dwòl di Respè. Sa vle di lè w di yon nèg respè, ou dakò ke misye gen yon batay la, oubyen l gen yon manch batay la. Men mwen menm mesye m ap toujou di non sa, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour ça. Si gen 2 band k ap chofe pou batay m di fon poze. Les deux. Si gen youn ki plis chofe pou batay, sa k plis chofe a m di ba fon poze. Paske pou lenstan m ta kapab di mwen se Ti Bwa ki te yon ti jan pi cho. Fon poze poze mesye ou konprann m paka mande nou depoze zam paske menm otorite ta di nou depoze zam nou pap depoze menm lè yo ta ba nou pil lajan pou nou depoze zam paske se la nou fè komès nou se la nou fè kidnaping se la nou fè tout afè nou nou pap depoze l men si m mande nou yon ti moso lapè m panse ke nou ta kapab reflechi pou nou bay li on va se kite avèk kèlke deklarasyon. Gwo reyinyon komite efikas èd CEA Se premye aktivite nan nivo sa ki reyalize nan peyi Dayiti pandan ane 2022 a, se ap okazyon pou gouvènman ayisyen an diskite avèk patnè l yo nan kominote entènasyonal la sou bon jan mekanism pou rann èd y ap bay peyi Dayiti yo pi efikas si n ka kwè deklarasyon Premye Minis ayisyen an ki se an menm tan tou prezidan komite sila. Ariel Henry te tou pwofite prezante priyorite gouvèneman l ap dirije a ki gen pou wè ak konbat ensekirite a k ap vale teren sou bout tè papa Desalin nan epi renouvle pèsonèl politik la atravè eleksyon ane sila. En second lieu, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé. Pou sez eleksyon Aktuellement, des groupes armés Entrave la libre circulation des biens Et des personnes Le gouvernement est obligé de prendre le taureau par les cornes il s'active à décupler ses énergies pour éradiquer ces groupes qui sèment le deuil et la désolation dans le pays. La police nationale d'Haïti est à pied d'œuvre. Néanmoins, les moyens demeurent largement insuffisants par rapport à l'ampleur des opérations à conduire. Il nous faut non seulement plus d'équipement, mais aussi de la formation adaptée au contexte de ces opérations. En troisième lieu, une réponse urgente est en train d'être apportée à la crise socio-économique assez sévère qui sévit actuellement dans le pays. Vis Prezidan Komite Efikas Èd la, bò kote pa l, fè konnen Ayiti resevwa chak ane yon milya dola kòm èd pou devlopman pandan 10 dènye ane sa yo. Bidjè nasyonal la dwe reflete kontribisyon kominote entènasyonal la À cela s'ajoute une situation sécuritaire de plus en plus difficile. En effet, la route nationale numéro 2 vers le sud est bloquée depuis il y a plus d'un an et la route numéro 9 voit l'accès vers le nord du pays est trop souvent coupé à cause des conflits armés imposant des grands rivaux. Sela antrave la bon mach de la miz an èvre de la repons imanitè e de developman e osi la sekurite de nou travayè. Minis Planifikasyon ak Koperasyon Ekstèn nan remèsye prezans an gran nonb patnè entènasyonal peyi Dayiti yo nan kad reyinyon sila a ki daprè li menm temwanye angajman yo pou kontinye akonpanye peyi Dayiti Ricard Pierre swete aktivite sila kontribiye nan pèmèt gouvènman an pote bon jan repons nan kad aplikasyon ajennda l yo. Medam, Mesye, apre le Prezidan e le Vis-Prezidan du Comité d'Efficacité de l'Aide, c'est à mon tour de remercier chaleureusement chacun d'entre vous de votre présence qui traduit non seulement votre intérêt mais également votre engagement à jouer votre partition dans cet exercice qui n'a de chance de réussir que si nous restons soudés jusqu'au bout. Nap raple aktivite sila dewoule nan yon otèl nan kapital ayisyèn nan anba je plizyè anbasad, chèf misyon diplomatik, minis ak lòt pèsonalite nan sosyete sivil ayisyèn nan. 2 jen an, Se jou trèt kote ke yo te ou konn nèg yo se chobiznis yo ye yo te pibliye prese prese nan ane 2014 e lwa e pou lite kont trèt la m panse BAI ansanm avèk. Siveman restavèk yo ansanm avèk fondason depase fontyè donk lwa la e BAI nap anonse laprès ke BAI ap fè ansòt ke lwa li aplike e sa sa vle di enben li difisil pou nou pou nou jwenn de kliyan dirèk. Lè m di kliyan dirèk la, de moun ki viktim de sistèm restavèk la e ki gen kapasite pou ale nan tribinal. Men nou itilize denonsyasyon. Denonsyasyon, sa vle di moun ki konnen de moun k ap viv nan sistèm nan, nan fenomèn nan, nan esklavaj la, E Moun sa yo yo viktim e ti Moun sa yo yo viktim de tout abu se pitit madanm kouche yo e e Mari madanm kouche yo e yo paka pale yo paka di anyen yo vyole yo yo pa gen dwa sou sa e yo bat yo a kout chodyè kout kiyè bwa tout kalite bagay enben Nou genyen yon denonsyasyon k ap byen mache, paske gen yon jij denstriksyon ki sou li. Pa mande m non jij lan, paske pou fasilite nou avanse, pou lontan m te kenbe l m pa t di li, men m panse li bon moman pou n di laprès sa, gen yon denonsyasyon, gen yon plent nou pote, an fonksyon de lwa sa a. ke yo yo pran an 2014 la e n ap fòse tribinal yo aplike l. Epi tou, si gen de aranjman pou fè ladan l, se nan aplikasyon l nou pral wè sa. Donk, n ap envite tout lòt konfrè avoka e tout moun e ki vle travay avèk moun ki pi mal yo e nan sosyete a, enben pou yo e itilize lwa a pou yo pa pè al nan tribinal pe lwa li fèt menm si se kanada se lòt kote ki fè mesye yo fè vote l men lwa la men fòn eksplwate l o byen de e ti moun nou yo e li pa posib pou nou gen ti moun e ki ta dwe al lekòl ki ta dwe e nan lòt sitiyasyon nan metye e ben se kout Kiyè bwa, malerezman tankou yon granmoun a 67 an, tout lavi l gaspiye nan travay a moun. Men n ap di nan lè madanm nan ta dwe genyen pansyon, enben se kou l ap resevwa. Nou se de sadik. Donk, Òg Atis se te sou presyon avèk pledwaye anpil òganizasyon, ak aktè nan domèn pwoteksyon timoun ki depi lane t ap travay pou te pou sou pwopozisyon lwa sa pou Leta ayisyen te adopte li epi finalman nan dat 30 avril 2014 lwa sa te vote nan nan tou lè 2 chanm nan palman ayisyen an epi nan menm ane a nan mwad jen 2 jen 2014 lwa sa te pibliye. Fondasyon Depase Fwontyè yo ki li menm ap mennen yon batay pou kaba pratik restavèk la, ansanm avèk BAI epi Rezo Sivivan Restavèk yo, ap batay pou lwa sa aplike nan tout jiridiksyon peyi a. Se poutèt sa, nan okazyon 8 lane piblikasyon lwa sa, Fondasyon Depase Fwontyè yo te fè yon patenarya avèk Fondasyon Je Klere pou te mennen yon ankèt sou degre aplikasyon lwa sa a nan 2 sou 18 jiridiksyon peyi a. Rechèch sa a te montre nou sitiyasyon aplikasyon lwa sou lit kont latrèt moun nan, li enkyetan anpil paske se enpinite a ki karakterize Prensipal enfraksyon ki rele lwa ki rele latrèt moun nan, sitou sou timoun. Soti jen 2014 pou rive avril 2021, nan jiridiksyon Pòtoprens avèk Kwadèboukè, pa gen menm yon grenn kondanasyon ki fèt nan tribinal kriminèl sou enfraksyon ki rele latrèt moun nan. Nan pakè Pòtoprens menm, sou yon total 756 plent ki depoze, ki depoze, nan lane pandan 3 lane, soti 2016 pou rive 2018, pa gen yon grenn nan plent sa yo ki konsène enfraksyon ki rele latrèt moun nan. Nan jiridiksyon Kwadèboukè li menm, pou peryòd ankèt la kouvri an, sa vle di prèske 8 lane, se sèlman 2 kondanasyon pou ka maltretans sou timoun ki pwononse nan tribinal koreksyonèl. Nan nivo tribinal depè yo, se sèlman jij depè nan komin Kenskòf la, ki di li te transfere 2 ka latrèt moun la ki te fèt sou 2 tifi nan pakè tribinal sivil Pòtoprens lan. Epi okenn lòt jij depè pat mansyone yo te janm resevwa yon ka latrèt, 8 lane apre piblikasyon lwa sa. Se poutèt sa, nan okazyon 8 lane depi piblikasyon lwa sou lit kont latrèt moun nan, Fondasyon Depase Fwontyè yo, nan tèt kole ak Biwo Avoka Entènasyonal, BAI, epi ak Rezo Sivivan Restavèk yo, ap atire atansyon tout òganizasyon ak aktè nan domèn pwoteksyon timoun nan peyi a, tankou nan lòt peyi ki di yo zanmi peyi Dayiti yo, sou bak peyi a pa janm sispann fè depi kèk tan nan sa ki gen pou wè ak pwoteksyon dwa timoun yo. Tout dwa Konvansyon Entènasyonal Dwa Timoun yo garanti epi Ayiti ratifye depi nan lane 1994 ap vyole sistematikman nan peyi a. Plizyè zòn nan peyi a koupe antre yo kote se gwoup gang ak zam k ap kontwole yo. Nan plizyè katye, lekòl fèmen, legliz fèmen, biznis fèmen, timoun ap vyole, timoun ap kidnape, timoun ap vin òfelen paske yo touye paran yo. Timoun ap mouri, maltretans, fanmi ap deplase, grangou, mizè elatriye. Sa ki ogmante ris pou plis timoun viktim eksplwatasyon atravè pratik restavèk la nan peyi a. Anpil avanse ki t ap fèt nan domèn pwoteksyon timoun tonbe plat atè nèt dènye tan sa yo. Anpil òganizasyon pa ka fè entèvansyon nan zòn kote y ap travay depi plizyè lane. Menm estans leta tankou BPM ak IBES nan menm sitiyasyon sa tou yo pa kapab fè entèvansyon. Donk, se sitiyasyon sa a ankèt la te revele epi n ap konstate nan peyi an depi dikdank. Se yon evènman enpòtan a pli dan titre. Dabò, premyèman, atik lan revele de fason faktyèl tout yon ansanm de done ki pa t vrèman koni O nivo de lopinyon piblik entènasyonal, bon, moun kap fè rechèch sou Ayiti, istoryen, deja gen enfòmasyon sa yo. Men li bay de enfòmasyon nouvèl o nivo de lopinyon piblik entènasyonal e nou panse ke enfòmasyon sa yo, yo tèlman enpòtan paske yo ilistre trè klèman fewosite kapitalism fransè an pou detwi Ayiti, fewosite, vyolans enòm. ki aplike kont Ayiti pou mete l sou titèl e pran kontwol sistèm finansye li konplètman, menm jan Lafrans te reyisi fè l a la fen di xix syèk. Donk, m panse ke se yon evenman ekstrèmman enpòtan e nou kapab di ke atik sa a li outijan an rupti avèk diskou tradisyonèl ke n abitye tande dan la grand près entènasyonal sou Ayiti, ki toujou ap montre Ayiti tankou ti malere, viktim, moun ki pa ka fè anyen, yo pa konn anyen, yo pa ka dirije peyi yo, eksetera. E trè souvan. Editoryalist etranje yo toujou ap ensiste sou responsabilite Ayiti nan sa yo rele echèk Ayiti a. Ok. E malerezman ou gen yon pakèt aktè an Ayiti k ap reprann diskou sa a tou. Se nou k pa bon, se nou k pa konn fè eksetera. Donk la analiz lan klè, done yo klè, se yon peyi ke yo te deside asfiksye. E se yon peyi kote ke yo drennen. des volumes considérables de ressources financières pour aller enrichir une grande puissance. Nous pensons que l'article New York Times, hein, son bagage pour être capable comme instrument de lutte pour transformer l'image d'Haïti au niveau international. Et deuxièmement, il y a tout un ensemble de nouvelles initiatives que nous capons autour de questions endettement, non seulement pour montrer aux que dette là son instrument de domination, parce que très souvent, naïvement, ils dit bon, Haïti doit être en et puis nous pensons que Haïti doit être en alors qu'en fait, très important que nous continuions bataille contre dette que nous continuions à dénoncer dette et que nous prenions des nouvelles initiatives pour montrer qui gens que dette ça a asphyxié nous et empêcher tout processus réel de développement. Nous avons signalé que dans le dernier budget que le Premier ministre de facto, Ariel Henry, sorti, hein, il y a plus de 30 milliards de gouttes qui sont destinés au paiement de la dette pour cette année. C'est un véritable scandale. Imaginons 30 milliards de gouttes dans un pays côté Mounap Mouregangou. kote moun ap mouri chak jou anba bal gang epi w pran 30 milya de goud pou kapab peye yon dèt ke nou pa dwe paske anfèt se yo ki dwe nou e nou dwe egzije reparasyon, restitisyon. Reklamasyon restitisyon finansyè sa yo li enteresan nan kad chanje balans de pouvwa la o nivo entènasyonal paske lè yo di Ayiti dwe lè sa a paske Ayiti dwe gen tout yon ansanm de lòt bagay ke yo fè sa vle di dèt la se yon eleman Fò w lye li, pa egzanp, a politik dajisman estriktirèl yo. Fò w lye l a kesyon ouvèti dè mache. Fò w lye l a presyon ke y ap fè pou w siyen APE. Fò w lye l avèk lòd ke FMI ap ba ou. Donk, se yon dispozitif. Fò w wè sistèm de dominasyon an e dèt lan efektivman gen yon wol trè enpòtan nan sistèm de dominasyon sa. Donk, nou menm nou panse ke fòk reklamasyon sa yo kontinye, fòk ke pèp ayisyen kontinye kanpe otou de kesyon sa, fòk ke mouvman sosyal yo kantinye kanpe otou de kesyon sa, pou nou kapab jisteman e chanje plas ke Ayiti genyen o nivo di sistèm mondyal. Jodi an, yo mete nou nan yon plas, sitou a pati de 1915, kote ke Ayiti se founisè de mendèv a bon mache, e yo mete nou nan yon plas, Kote yo transfòme peyi an an yon fabrik de povrete. Donk nou pa ka aksepte bagay sa a. E nan kad renegosyasyon de plas ke Ayiti genyen o nivo sistèm mondyal, zouti reparasyon, restitisyon se yon zouti enpòtan. Depi 2 semèn de sla, ansanm de regwoupman e de pati politik sa yo te gentan ekri Sekretarya Somè dèz Amerik la e nou te ekri administrasyon Joe Biden nan pou nou te di l ke, Doktè Ariel Henry pa kapab angaje peyi a paske l pa gen kalite pou sa. Jodi a nou satisfè de repons administrasyon Biden nan ban nou kote ke Ariel kapab ale nan somè a men y ap resevwa l etanke tèl piske nou te toujou di Doktè Ariel Henry pa kapab angaje peyi a. E nou prale pli lwen pou nou al montre pèp ayisyen an e kominote entènasyonal la, nan atikl 19 sa yo rele deklarasyon Kebèk ki te siyen le 22 avril 2001, li di ke nan antant ke nou te jwenn yo, nou te mete nou dakò ke ansanm peyi ki regwoupe nan Somè dèzamerik la, Prezidan an se pòt etanda peyi a, se premye reprezantan sosyete yo. Tout fwa on sosyete, on peyi ta an difikilte an tèm d'absans prezidan, donk premye minis lan pap kapab patisipe. Se sa l di nan atikl 19 angajman oubyen n ta ka di deklarasyon Québec. Jodi a nou wè, aprè nou fin pran inisyativ sa, Gen plizyè regwoupman, genyen ki te bò kote Ariel Henry, genyen ki nan Montana, genyen ki nan plizyè lòt sektè, sektè prive dè zafè, ki dakò ke Doktè Ariel Henry pa gen kalite pou reprezante peyi Dayiti. Mentnan kòm nou tande li deside ke lap toujou ale, enben nou menm nan o nivo Chemen Delivrans Ayiti e ansanm regwoupman sa yo ki nan peyi a e nan dyaspora a, nou deside tann. Doktè Ariel Henry al patisipe e ke lè sa nou menm nou pral angaje de pouswit jidisyè kont Doktè Ariel Henry a e tout moun ki patisipe nan kesyon an bò kote l nan gouvèneman. N ap pouswiv Doktè Ariel Henry pou krim de lèz souverènte. N ap pouswiv Doktè Ariel Henry pou uzipasyon de tit e de fonksyon, atent a la sekirite nasyonal e konplo kont la sekirite enteryè de leta. Puiske. Se ansanm de konpòteman nèg sa yo te toujou genyen, ke se swa bò kote Jovenel Moïse, ke se swa bò kote Ariel Henry, ki mete nou la jodi a. Donk nan sans sa nou menm, o nivo de Platfòm Politik Chemin Delivrance Haïti, tout lòt pati politik e òganizasyon ki anndan peyi a, ki nan dyaspora a, ki kore inisyativ sa a, Nou deside nou menm, apati de semèn lendi Ariel Henry mete pye l nan Somè dèz Amerik la, n ap pousuiv Ariel Henry pou ansanm de eleman sa yo ke nou repwoche li. Ariel Henry pa gen kalite pou ke li reprezante peyi a, paske peyi a pa gen prezidan depi 7 jiyè 2021, e nou te di yo ke kisa pou yo fè pou yo mete yon prezidan nan peyi a, yo pa tande nou. Donk jodi a, yo tout vle al angaje peyi a, nou menm nou di, selon lalwa, Selon la konstitisyon e selon la deklarasyon du Québec ki te siyen le 22 avril 2001, Ariel Henry pa gen kalite pou angaje peyi a. Si 7 jiyè a no jou, bal fè egzakteman 1 an, oubyen yn ane, depi ke nou pa gen yon prezidan nan tèt leta, sètadi peyi a pap dirije. Yon gwoup moun anndan yon peyi ki chita yon kote, yo planifye pou 12 milyon dabitan. Akò agoch, akò adwat, e n te deja di l, cheminman akò a se yon cheminman anachik ke l ye. Dayè, pa ka gen akò sou lalwa. Nan tout peyi serye, lalwa e li k bousòl sosyete a. E sètènman ke nou menm antanke sitwayen, antanke demokrat, Konstitisyon 87 la te deja trase pwosedi e mekanism, e l te fè konnen ke lè w rive nan sitiyasyon sa a, men sa w dwe fè. lò gen vid prezidansyèl. Donk, yo pa t tande nou menm onivo Platfòm Chemen Delivrans. Nou te di, pa gen lòt mwayen pou nou rezoud kriz la, se aplikasyon Konstitisyon 87 nou amande a. Ebyen, yo pa t tande nou piske, depi pli de 35 a 40 an, nèg yo pran peyi a kòm yon savann, kote ke yo fè sa yo vle andeyò de lalwa. E sa k fè jounen jodi a w ap wè ke mesye yo ta, m te ka di, erije lajan Leta a pou ranfòse Polis Nasyonal, ba l materyèl pou l travay. Okontrè, se nan gagote lajan, voye lajan bay bandi nan Akayè, jisteman pou pèmèt ke Ariel Henry al Akayè ke tout moun konnen Ariel Henry pa gen ni tit ni kalite pou l angaje Leta a, pou l angaje peyi a. Senbolikman, Ariel Henry pa gen notoryete sa a. Yo pa tande nou. Ebyen, ke se swa akò Montana, ke se swa se pen, ke se swa se akò 11 septanm, jodi a la, nou depase pa lè evenman, dayè ba ou menm pli tris, ki sa k gen? Leta inegzistan. Konbyen moun ki ka pase Matisan, Kwadèboukè, Tantamba? E chak jou se tande w ap tande ti gwoup gang k ap bougon, k ap, k ap, m te ka di k ap monte patwon nan peyi a. Men tou, se pa sèl ti mesye nan katye popilè yo tou yo transfòme an gang. Men tou Leta a s on Leta gang li ye. Pase lè w gen yon Leta ki pa gen anyen a wè a lalwa, lè w gen yon Leta ki pa gen anyen a wè avèk nòm, ebyen se sa pou l ba w kòm rezilta la. Donk jodi a, tout moun konstate aklè ke nou te di l, o nivo Platfòm Chemen Delivrans, pa gen lòt mwayen pou nou rezoud kriz la, se aplikasyon Konstitisyon 87 la. E te di ke, kèlkeswa fòm dakò li ye a, pa ka gen akò sou lalwa. E n te toujou di, gon prensip minimal, loske gen konfli de lwa, ebyen, ou dwe fè apèl a la lwa la plis ansyèn. Ki e la lwa la plis ansyèn? Konstiyon 87, nou amande a. E se sa menm ki pou rezoud kriz ke n gen la a. Yonyon ki te nan prizon, lajistis ayisyèn te kondane a pèpetite, jodi a ameriken vin pran l, li kondane l a 29 an. E si e bourad li t ap bay Ayiti, li t ap vin pran Ariel Henry, Li tap vin pran nèg mesye dam sdp yo, se bourad li tap bay Ayiti. Men jodi a nou wè, se afè pa yo yo vin ap regle nan peyi a. E nap di Kò Gwoup la an jeneral, Etazini, Lafrans, Kanada, Espay, Brezil, moun sa yo se de moun ki mete peyi a nan nivo ke l ye a. A vle di moun sa yo pa gen anyen yo ka regle pou sosyete a. Nan sans sa. Nou menm onivo òganizasyon yo nou lanse yon batay kont Kò Gwoup la, aprè sa nap pase pran nèg politik yo pou n paske moun sa yo Kò Gwoup se li k bay moun sa yo zam pou yo bay nèg politik pou nèg politik yo bay nèg nan katye popilè yo pou kouri dèyè popilasyon an nan kontèks sa a batay ki lanse a e batay kont Kò Gwoup e nap di pèp la batay la pap kanpe Malgre l wè gen kèk nèg ki te nan lari a kap ki tap fè gwo denonsyasyon men jodi a ki nan bèchon jwayo pandan pèp la nan mouri èbo yo pa bezwen dekouraje paske batay li a pap janm ka fini batay pèp ayisyen an long anpil men nap travèse l kanmenm gen anpil moun ki te konn ap di ki te konn ap denonse Jovenel Moïse pou masak li fè nan peyi a. Eske masak sa yo pèp la jwenn jistis de yo deja? Eske lajan petro karibe a pèp la restore l deja? Jodia moun sa yo ki t ap mande lajan petro karibe a bò kote pèp la yo jwenn pa yo nan lajan petro karibe a. Se sa k fè y ale nan diyite yo mete pyè richa. Pou ranmase lajan ba yo. Y ale nan planifikasyon, yo mete Ricard Pierre pou planifye mizè pèp la, pou planifye masak. Menm pou pèp la pa manifeste, yo mete Ricard nan lari pou simaye lajan nan tout katye popilè yo e pou fè masak sou pèp la. E jodi an, y ale nan CAS ankò. Rosemila mete Edwin Tonton pou ranmase lajan. Pou li pou lal nan eleksyon poul bay bandi e pèp la li menm li nan ensekirite dayè mizè ki gen la pèp la pa janm di li grangou non se sèlman lap mande yon ti kal sekirite ti kal sekirite sa poukisa nou paka balil se paske majorite nan moun sa yo kap dirije peyi a